Bonjou bonswa sa pale pande lè nan gade ti videyo sa byenveni sou chanèl Android Tutoriel la jodi an nou moutre yon aplikasyon Kote wap byen renmen ti aplikasyon sa son aplikasyon ki vreman bon e son aplikasyon ki vreman pwofesyonèl mwen menm mwen mwen itilize aplikasyon sa mwen wèl vreman bon aplikasyon sa ki aplikasyon ke mwen esplike w jodi a ki se kòman pou kapab fèl lè wap ekri yon moun sou whatsapp ou chanje tèks la ou ka voyel nan nenpòt fason ou vle nan nenpòt jan ou vle si w bezwen konn kijan ke ti aplikasyon sa itilize rete branche map retounen aprè yon ti pòz. Aplikasyon sa ki rele Stylish Text lap jwenni nan play store gratis paske nou tout ap jwenn li wap al chèchel poun wè gratis san okenn pwoblèm. Ok Nap chwazi pran ble a Sa e di ke la Aplikasyon sa Mwen te gentan gen l deja sou telefòn mwen Bon m pa bezwen al enstale l Lap banm kote ki di ouvri an Map vini ouvri l Ok la nap gade la Privè vèsyon an ba w konsa Nap pran la Foul fòm tèks Tout jan ke w bezwen l Ann al gade nan aplikasyon whatsapp nou ki jan ki dwe Pa egzanp Banm pran whatsapp sa. Whatsapp sa nap gade la lèm voye yon mesaj ale kijan li rete nap wè kijan li ye nòmalman kounya m anvi chanje tèks la kijan map fè gade ok pale epi la m ekri ok yo sa gen la just m pral anrejistre l yon fason. Jis pou l soti nòmal. Ou ka ba l modèl ou vle. Ok. Ok. Ok. Nan ka pa m nan moman pran sa. Ok. Ba l la. Kopye l, epi yon kote w ale lan chat la, epi w peze mwen, ou di kole. La, ou anvwa l. La, m a pral montre w ki jan ke lè l monte, ki jan ke l monte nan WhatsApp mwen an. Ok m te fèmen whatsapp sa mezanmi eskize m te fèmen l ok banm rete l sou mode avion ok la nou pral gade nòmalman nap gade li kijan l monte nan lòt whatsapp la li bon bon. Hi Yo ak gen la Gentan moute konsa Mezanmi nou di mèsi avèk ou menm ki tap enjoy ti video sa si vrèman ti video a te enteresew pa bliye kite yon like pou mwen kite yon grenn kòmantè e pataje ti video yo nou plizyè fwa mèsi anplis e si ou ta renmen konnen kijan pou chanje lèt la jan ou wèl te nan youtube la tou pou chanje mak lèt ou an fòm nan nenpòt fason se abòne nap pote pou ou nan lòt tutorial.